Depi kèk jou la a gen yon rapò ki sòti e rapò sa a site non li. Le fèt ke non li site sa deja genyen anpil konsekans sou plan politik. Non sitwayen sa a se Ariel Henry. Ariel Henry selon yon rapò rnddh donk li te nan telefòn avèk Joseph Badio nan moman asasina a, avan, pandan e aprè. daprè sa rnddh fè konnen. Men, kesyon sa a, li sisite anpil kòmantè, anpil reyaksyon ni nan klas politik lan e anpil lòt kote. Brèf, genyen yon òganism ki aletranje ki deja mande pou Ariel demisyone. Nou pral li pou ou, Dosye Jovenel Moïse, Entelektyèl ayisyen yo envite Premye Minis Ariel Henry pou kapab demisyone. Le fèt ke non Ariel Henry mansyone nan rapò rnddh lan kòm moun ki ta pale ak youn nan asasen Jovenel Moïse yo, Ariel Henry ta dwe demisyone. Nan yon kominike, entelektyèl ayisyen yo ki ap evolye aletranje e sou non Rédaction du Regroupement des Intellectuels et Professionnels Haïtiens d'Outre-Mer, ebyen, yo denonse patisipasyon manm sekirite prezidansyèl la nan konplo sila. Òganism sila di li pran konesans rapò ankèt Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun nan, rnddh, sou asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse lakay li nan Pèleren, nan lannwit 6 pou rive 7 jiyè 2021 pase a. Nan rapò sila, gen anpil moun non yo site, pami yo prensipal responsab sekirite Jovenel Moïse yo. Sa ki pwouve ke genyen yon mank dòganizasyon ak lidèchip epitou vèting nan pnh lan, epitou kesyon entèlijans lan sa sanse pa egziste sou teritwa nasyonal la. Òganisman sila di li konstate wòl preponderan endividi sa yo, ni nan sistèm jidisyè la ke nan klas politik ak ekonomik lan, nan òganizasyon, finansman epi tou egzekisyon krim sila a ki touye Jovenel Moïse. Sa ki plonje peyi a nan yon kriz kote ke nou nan difikilte pou ta kapab rezoud pwoblèm yo. Patisipasyon pa egzanp, yon fi ki rele Wendelle Coq Thelot, ansyèn jij lakou kasasyon, nan mete kanpe konplo pou kapab egzekite prezidan repiblik lan, sa montre a klè san se pa genyen dinyite an kèlke sòt ki egziste nan sistèm jidisyè ayisyen an. Lajistis pa kab viv nan skandal. Yo kontinye pou di sa, nan menm kominike sila a, òganism lan di li choke wè yo mete non Premye minis lan pami anpil moun ki ta yon ti jan konplis nan kesyon sila e pa konsekan li mande ak Ariel Henry pou kapab demisyone o pli vit. Prezans nan primati doktè Ariel Henry reprezante yon kote yon obstakl majè nan chache jistis pou prezidan Jovenel Moise e lòt kote a, Se kapab yon obstakl tou nan sa ki gen ak akò politik. Bon, tande byen la fami. Rapò rnddh lan di ke Ariel Henry te nan telefòn avèk Badio. Jounen jodi a, m ap tounen sou yon deklarasyon ke Ariel Henry te fè nan Radyo Telescoop. Lè Gary Pierre Paul Charles te poze li yon epinez kestyon sou asasina Jovenel Moise e sou wòl Badio, li te minimize sa n ta kapab di wòl ou byen chaj yo mete sou Badio a dizan ke se tip la je le kone. Li pa genyen kapasite ase pou ta kapab jwe tout wòl sa yo yo mete sou do li a. Bon brèf, jounen jodi a la Kesyon nou kapab poze tèt nou, èske vrèman y ap rive detèmine le vrè du fo dan sèt afè? Èske moun ki arete yo sa pa rete la, pa gen lòt moun ki ap anba kòd nan kesyon asasina Jovenel Moïse la? Yo mande premye minis lan pou l demisyone. Èske daprè nou menm si Ariel Henry ta antre nan vwa sa a, èske se pa pral n ta kapab di plonje peyi a nan yon katastwòf ankò paske, Il est la seule personne appelée à mener des négociations, sa ki kapab favorize òganizasyon eleksyon, pèmèt sekirite retounen e anfen pèmèt ke genyen stabilite nan peyi a. Men, jan m ap gade Ariel la, mwen m anvi poze tèt mwen kesyon, èske Ariel Henry gen etòf ase pou kapab fè dyalòg epi òganize eleksyon? Anplis de sa, Ariel fè fas ak yon tranbleman de tè. Bon gen presyon ke nèg yo yap mache avèk anpil lantè, yo poko ka jere kriz sa byen. Kòman nou pral konnen Ariel konplis ou pa? Sa m panse ke se a la jistis. Nan ankèt jidisyè lan, il fo ke yo ta kapab di eske Ariel te vrèman nan telefòn avèk Badio. Eske se pa yon lòt bagay yo tap pale? Eske se planifikasyon asasina men ekoute si rnddh mansyone Avan, pandan e aprè, ben ekoute, genyen yon maksimòm de dout ki kapab vin nan tèt chak grenn sitwayen. Bon, an tou ka, m ta kapab di avèk sèt akizasyon, m panse ke, bon, se yon gwo annui pou Ariel nan sitiyasyon sila. Brèf, n ap kite dosye Ariel Henry an, men nou espere ke sa pral fè anpil deba o nivo de la sosyete. Ariel Henry, premye minis, e jounen jodi a la, ki ta gen yon lis site kòm kwa, ebyen, li te genyen kontak ak youn nan moun ki se prensipal otè asasina Jovenel Moïse. Brèf, otre enfòmasyon pou vou. Gen yon bagay ki pase o nivo de departeman de l'Artibonite, se dè zendividi ame, yo pa idantifye, Ebyen ki yo menm fè yon gwo zak nan depatman sila. Kisak pase o jis? Nan gwo mòn latibonit gen yon gwo kidnaping ki fèt, yon machin ki tap transpòte 30 moun ebyen bandi detounen machin sila. Hum zak sa fèt nan lanwit 22 pou louvri 23 out 2021 daprè otorite yo nan departeman de lartibonit. Endividi sa yo reklame on pil lajan pou kapab libere otaj yo. Otobis sila yo detounen ni alòske li t ap rann ni nan Pòdepè, kote bandi yo detounen ni nan zòn yo rele Ti Bwa Dòm, nan komin Gwo Mòn, nan nivo departeman de Larktibonit. Lapolis nasyonal rekipere machin sila, sepandan otaj yo toujou sou kontwòl bandi ame yo. Antouka fòk nou di ke ensekirite a kontinye ap bay pwoblèm dan la repiblik. Plizyè depatman ak komin peyi Dayiti toujou sou kontwòl endividi ame yo. Pou fè yon ti pasaj nan Pòtoprens fòk ou vrèman entèlijan. Kapital la anpil pwoblèm. Anpil moun nan Matisan oblije al negosye yon trèv avèk bandi ki nan zòn nan. Donk se pou m di nou ke bagay yo vrèman difisil. Ensekirite a, asasina Jovenel Moïse, tranbleman de tè, ebyen m ta kapab di peyi Dayiti gen anpil pwoblèm l ap jere pou kouwè l ye la paske menm lè gen tout lòt pwoblèm sa yo bandi kontinye ap frape. Leta a pa egziste, fòs de lòd yo menm lè y ap fè ti efò men ekoute yo pa kapab rive palye ak pwoblèm sila paske bandi anvayi tout peyi a. Mwen m panse ke la a ebyen fòk mesye yo chita pou konnen. Kisa yap fè? Ki liy yap bay peyi sila? Nap fini avèk yon video. Yèswa mwen te nan diskisyon avèk de twa fan sou sa n ta kapab rele yon levanjil rezinyasyon. E koute mwa se la demokrasi. M se yon, m ta kapab di ou ta dwe yon kretyen demokrat. Wi. Paske gen bagay kap pase nan legliz ebyen ou menm ou pa ka di wi amen wi. E m panse ke legliz gen yon gwo wòl pou l jwe nan sa kap pase la jounen jodi a paske ou gen lenpresyon le fèt ke moun nan li kretyen gon seri de bagay li pa vle antre ladan l. Li pa vle antre nan kesyon manifestasyon men ekoute si se kretyen yo yap atake Ou pap manifeste? Ou antre nan lojik levanjil rezinyasyon an? Non, sa ne se fè pa. Antouka, m pral kite nou avèk yon ti prèch, sa a m ta kapab di se yon prèch. Menm lè se yon prèch ki bay deja wi, men li evidan pou n tande prèch sa a paske lè yon moun nan legliz, li pa di pou mouri pòv non. Èske se pa vre? Ann tande Bob-C. Yo ban nou Bib lan, epi yo pran tè a. Yo pran ban nou Bib lan, yo pran sisòl la. Yo ban nou Bib lan, yo pran dyaman nou. Yo ban nou Bib lan, yo pran boksit nou. Yo ban nou Bib lan, yo pran tout sa nou genyen kòm richès sou sòl la. Epi nou menm nan Bib, nan Bib toutan papa, papa nou anlè, papa nou anlè, toutan n pi pòv isit la, toutan n pi santi fò, toutan n pi sal, nou pral nan syèl. Kòmsi Bondye a menm menm menm, son moun yo jwenn atè. Le wayòm dè sye e taye. An, pou papa m se wa, epi mwen m pa prens? Pou papa m se wa, m pa prensès, mesye? An, pou papa m nan syèl la, pou m pa kòmanse jwi bonè isiba, en, anvan pou m ka, lè m rive nan syèl la, pou m konn ki fouchèt pou m pran, ki vè pou m pran diven, ki vè pou m pran chan, an? Sa vle di pil moun sal, moun sal, moun ki ap dòmi atè, moun santi fò, moun ki pa gen peny pou penyen tèt, moun ki pa ka bwose dan, se tout moun sa k pral nan syèl la. Ebyen syèl la menm on va yo jwenn avèk. Minimòm pil zonbi sa yo k al chita devan malveyan sa yo chak jou ap enjekte de zide gregè nan lespri moun yo. Si moun yo te mwens zonbi yo t ap annik pran egzanp sa. E kay Zache wi Jezi al manje. Kretyen pa dwe gen zam men nou fou, nou anraje. Peryòd Jezi a pi gwo zam ki te gen e epe wi. E epe ki te pi gwo zam wi. Gade sa l di Pyè. Lè Pyè fin koupe zòrèy Malkus, li priye, li kole zòrèy la. Li di Pyè, Mete epe w ki kote? Nan fouwo. Paske li se Letènèl dezame. Li ta di Pyè, Ou pa k'ap mache avè m pou gen epe. Li ta di Pyè, Jete epe a, pa mache ak bagay sa a. Epi l di Pyè, M'ap gen pou m ale. M'ap kite nou. M'ap monte kot papa m. Kote ti dam ki fè mate Karayib la? Voye vèsè a pou mwen. Li di, Vann nan Matye. Nan Matye. E ti dam sa bon nan Bib, hein? E Dieud la? L'ap pral voye l ban m. Verifye. Nan Matye li di. Vann sa nou gen. Sa k pa gen epe, achte yon epe. E si se te kounya a Jezi te sou latè avèk vakabon isit, se mitrayèt tankou pa m nan li t ap fè pye achte. Sa vle di ke lè ou yon vye pastè tèt anba k pa menm fè sètifika ap dekòtike yon Bib, ou yon pil egare kanpe devan l ap tande, l ap souke tèt. Si se peryòd sa Jezi te sou latè, tout nèg yo t ap gen yon mitrayèt nan de yo. Mérite yon klòch. Sa vle di ke e louko louko mwen achte yon lòt klòch voye ti pa nou an pou nou donk fwa mwen di ou mèt la nèg yo zonbifye moun yo yo fè moun yo asepte povrete yo yo fè moun yo asepte viv nan kras yo fè moun yo bon gen pastè k menm di yon kretyen depi ou fin touche kòb la nan travay la e nan legliz la pou pase pou legliz la pran pal pou baw yon ti rès gen pastè k di sa wi.